Bonjou tout moun, n ap raple nou nou an dirèk depi nan vil Ansagalè pou dimanch 12 jwen 2022 a. Fòk nou di pa rapò yon gwo tansyon panik nou wè k ap devlope nan vil Ansagalè nan moman n ap pale ansanm avèk ou la a pa rapò avèk nou kapab di yon ajan brigadye lameri. ansanm avèk kèk polisye ebyen ki te ale nan yon vèy, vèy sa a nan zòn Toulijèn, Toulijèn, zòn Toulijèn ki twouve li nan anpil, anpil, anpil kout wòch, anpil kout wòch, anpil kout wòch, anpil kout wòch k ap tire, anpil kout wòch, anpil kout wòch. Zoomayiti, nou an dirèk depi nan vil Ansagalè. Nan kad Nan kad yon gwo mobilizasyon nou kapab di ki ap fèt aprè midi a la, ki ap fèt depi maten pa rapò avèk ajan polisye melanje avèk ajan brigadye lameri ki te ale nan yon vèy zòn Twoulijèn, Twoulijèn nou kapab di ki twouve li nan katriyèm seksyon komin de Lansagalè ebyen kote ajan brigadye melanje ansanm avèk lapolis te eseye bat yon moun. Pandan yo te fin bat moun nan, yo vin pran moun nan, yo ale Pòtoprens ansanm avèk moun nan pou te kapab ale lopital ansanm avèk li. Ebyen fòk nou di, moun sa a li menm ki arive mouri. Ebyen patizan moun sa a pandan li menm li arive mouri, kote yo menm yo vini, yo ap fè anpil, y ap, y ap bay anpil presyon, anpil presyon, kawotyou ap boule, anpil kout wòch nou kapab di, anpil kout wòch ap tire, anpil kout wòch ap tire, ou kapab remake pou oditè, oditris Zoom Haïti News yo, nou kapab di yon bò plas, nou kapab di ki konplètman vid, yon plas ki, bò plas ki konplètman vid, men akoz anpil katouch k ap tire sa rann nou menm nou poko kapab, nou poko kapab, nou poko kapab, nou poko kapab apwoche, nou poko kapab apwoche bò komisarya a, ou kapab gade anba, chè telespektatè, telespektatris Zoom Haïti News yo. Ou kapab eseye anpil kout wòch, anpil kout wòch k ap tire. Ou kapab gade, chè telespektatè, telespektatris ZoomHaiti News, ou kapab wè polisye yo ki kanpe anba a. Hein, polisye yo ki vrèman o dyapazon. Anpil barikad. Ou kapab wè yo, yo, yo, yo mete barikad. Ou wè yo mete barikad. Barikad. Yo mete barikad, anpil barikad, epi non sèlman gen barikad, epi tou fòk nou di genyen kout wòch, kout wòch, pandan lapolis li menm li ap tire, ebyen popilasyon an li menm li ap tire ansanm avèk lapolis. Fòk nou di, fòk nou di si tout fwa, chè telespektatè, telespektatris ZoomHaitiNews yo, pa ta genyen sa nou te kapab di, yon entèvansyon, yon bakòp, ebyen ki fèt la rapid rapid, ebyen sa kapab, kapab genyen, kapab genyen anpil, kapab genyen, kapab, n ap gade ajan polisye yo, ajan polisye yo ki mete yo o dyapazon pou ke yo menm yo kapab, yo kapab, y ap tire, men nou konnen nou menm Zoom Haïti News, Zoom Haïti News, nou an dirèk depi nan vil Ansagalè pou nou kapab Fort Vive. Fò viv e fò gade. Anpil katouch, anpil katouch, anpil katouch. Anpil katouch ap tire chè telespektatè, telespektatris Zoom Haïti News. Anpil katouch ap tire, anpil katouch. Anpil katouch, chè telespektatè, anpil katouch kap tire, anpil katouch. Anpil katouch kap tire, anpil katouch. Nou ap fè w konnen nou an dirèk depi nan vil Ansagalè. Depi nan vil Ansagalè, nan depi nan vil Ansagalè chè telespektatè nou oblije abrite nou, nou oblije abrite nou anpil bal, nou oblije abrite nou chè telespektatè telespektatris Zoumayti News yo, nou oblije abrite nou chè telespektatè Zoumayti News, n ap raple w nou an dirèk. Depi nan vil de Lansagalè nan kad yon gwo mouvman nou kapab di ki ap fèt nan moman nou menm nou ap pale ansanm avèk ou la chè telespektatè, telespektatris Zoom Haïti News yo kote pa rapò avèk nou kapab di se yon vèy ki te genyen nan zòn Twoulijèn lè nou pale de Twoulijèn ki se katriyèm seksyon. 4 Woulijèn, katriyèm seksyon komin Delansagalè, ebyen pa rapò avèk lapolis melanje ansanm avèk brigadye lameri nou pran nan gaz, nou pran nan gaz, nou pran nan gaz tèt chaje, nou pran nan gaz tèt chaje, gaz la vrèman fò, nou pran nan gaz ki vrèman fò pou nou. Waw Nou pran yon gaz ki vreman Woy gaz la vreman fò Nou pran yon gaz ki vreman fò pou nou Waw Chè telespektatè nou pran yon gaz Nou pran nou gaz, chè telespektatè, telespektatris Zoom Haïti News yo, men sa pa ka anpeche, nou menm nou fè travay la, nap lèse ou leswe pou ki ou kapab suiv, men, gaz la ki vreman fò. Anpil gaz nou pa ka sipòte. Ay. Anpil gaz chè telespektatè nou pa kapab sipòte. Ay. Oh. Nou pa kapab sipòte chè telespektatè telespektatris nou Mighty News yo. Eseye ban nou yon ti dlo n pase nan figi nou patwon. Ou vide l nan men nou pou nou. Le tan pou nou kapab pase yon ti dlo nan figi nou. Le tan pou nou kapab pase yon ti dlo nan figi nou, chè telespektatè, pou nou kapab al rekontinye travay la. Waw! Weyy nou wap vini la ou genlè paka ou paka sipòte ankò. Ah monchè jounalis la se yon kouzen mwen gen nèg yo te kòm majistra Enso mete yon twoup yon twoup gang ansa galè la gen selè gen franslè kòm nèg kap povilarize popilasyon an yale nan vèy jis sou lijèn nan zèb Nèg yo tèlman bat yon kouzen m ki sot depoze yon sèl lakay li. Nou depanse 6 mil dola nan lopital Wesleyan, mis ki pral depoze misye karyè sou nou an, nou ba l 3 mil dola fè 9 mil dola. Rive misye rive Pierre Payen, li mouri. Anben jounen jodi a la, Majistra Enso mete yon gwoup gang, li gen Selè ladan l, li gen Franslè, Moto yo voye al dèyè majistra Enzo, majistra Enzo pa janm vini menm pou jis misye vin rann dènyè omaj li vyè varen. Anfen nou pa gon nou pa gon nou pa gon yon otorite ki vin chita pale avè nou la, anfen jounen jodi a la nèg yo se gaz y ap ba nou, se bal y ap met nan bouda nou la an sa galè la. Mwen mande jistis sou Ceden Louidor. Men èske kouzon w lan l te nan altèkasyon ansanm avèk ansanm avèk brigadye lameri yo? Eeh non eeh eeh zanmim misye pat nan anyen a nèg yo wè tout li yè lè misye lè misye ap rive lè misye ap rive eeh sou waf la tout moun ap di pa gen pwosede non nèg dou konsa annik jwenn yo jwenn misye ap sot depoze sè anvitou yannik di misye kouche antan misye kouche se lè annik kousel kout bat la anba gagann li misye vomi de ti kivèt san lopital westeryen. Tou sèlman, m mande jistis pou Lagonave, paske Enzo pa gen pouvwa nan men n ankò, lè Enzo te gen pouvwa nan men n li pa t ap fè travay sa, ki pwoblèm Lagonave genyen pou mete yon gwoup gang konsa ap matirize popilasyon Lagonave la, m mande jistis pou Ceden Louidor, jistis pou Ceden Louidor. Nap di yon bagay? Wi gran bòs la. M salye w an gran jan. Ou sou Zoumaïti News, Zoumaïti News. Pa gen pwoblèm, sou kisa m ye a map. M ap alèz avè l. W ap ba nou yon sèvis ki trè bon pou nou la. Men nan moman la a, nou pèdi yon frè nou la ki tèlman enpòtan pou nou. Jodi a la a, nèg yo tèlman bat misye, yo bat li jiskaske l mouri. Nou menm nou parèt. Men nan ki sikonstans? Nan ki sikonstans? Misye pa t nan anyen ansanm a moun. Sèlman m pa konn si se kèk nèg ki te kèk wòch nan moman an. Misye kanpe, l kwaze bra l. Misye kwaze bra l, l ba e, nèg yo annik pran l, yo bat li. Yo bat li, yo tèlman bat li, yo menm rele ti avyon pou li, ti avyon pa menm ka fè anyen pou li. Maten an la, yo rele nou, yo di misye mouri. Lè nou menm nou parèt devan komisarya la maten an la, yo soti pou yo matirize nou. Nou menm nou soti la, chak nou avanse devan nou pou nou pale avè yo, yo soti pou nou tire nou. Nou menm defann nou, nou boule kayotchou. Boule kayotchou a e pa pou yon lòt bagay. Pou nou ka tande kisa y ap di avèk kisa yo p ap di avè nou. E sa m t ap di. Ok, nou gen kèk bagay n ap di nou menm. Li menm, patnè a e nan zòn li l ye, lakay li l soti, l te nan yon vèy. Li mennen yon sè l al lakay li, antan l ap retounen, Selè rankontre avè l, li di l, Desann moto an. Men lè w pale de Selè, se kisa Selè a ye? Li nan yon brigad, brigad li ye, brigad. Li fè l desann. Li pa chèf li, Selè yon brigad. Nan nik li, li desann. Vwala, vwala, vwala, chè telespektatè, telespektatris Zoom Haïti News, nou sot di w la talè a la, patizan moun ki viktim nan, se yo menm ki t ap pale la a nan mikwo Zoom, devan kamera Zoom Haïti News, e fòk nou di w nou sot pran nan yon gaz la a ki vrèman te dekontwole nou, ki vrèman te dekostonbre nou. Ou kapab remake, ou kapab remake, e, kawotchou, ou kapab remake, chè telespektat, ou kapab remake, chè telespektatè, telespektatris Zoom Haïti News yo, kawotchou ki ap brile, kawotchou ki ap brile devan plas piblik Ansagalè a. Fòk nou di ou, kawotchou sa yo k ap brile a, se nan kad yon mobilizasyon, e, paran moun ki mouri a, yo menm yo ap fè. E, fòk nou di ou, sa ki pwovoke reyaksyon, e, paran moun sa yo yo menm, Yo ap fè manifestasyon pou ke yo kapab mande avèk polisye yo pou ke yo ta kapab remèt yo ajan brigadye lameri a. Ebyen nan kad, se nan kad moun sa a li menm ki mouri a pa rapò avèk nan yon vèy, yon vèy ebyen moun sa yo menm yo te ale e moun sa a li menm ta sanble li te ale, li te ale nan vèy sila a. Ebyen, genlè, pa rapò avèk ajan brigadye lameri a li menm ki te, swa nan kèk altèkasyon ansanm avèk li, ebyen, te pase li yon kout pye anba gòje, pandan l te fin pase l yon kout pye anba gòje, ebyen, fòk nou di, ebyen, sa ta. Pyè Payen an, ki ta pral rann dènye soupi li nan lopital Pyè Payen an. E, chè telespektatè, telespektatris Zoom Ayiti News yo, ou kapab remake polisye yo, yo menm ki anba a, Polisye yo menm, ajan polisye yo, yo menm ki anba a, nou konnen Zoomaity News ki se zye w avèk zòrèy ou ki la ki prezan tout kote pou ke nou kapab fè w viv, pou ke nou kapab fè w viv e fè w gade ebyen tout sa ki ap fèt. A lechèl nasyonal ebyen kou entènasyonal, Zoom Haïti News ebyen n ap n ap fè yon ti pwoche ankò, n ap fè yon ti desann pi ba, tèlman gaz la li menm li frajil, men fòk nou di w nou te fè yon ti kouri, nou t al lave figi nou pou ke nou te kapab vin reprann ankò, pou ke nou te kapab vin. Tante Zoom Haïti News yo, nou anfas plas piblik de Lansagalè pou nou kapab fè w viv, fè w viv e fè w gade dewoulman pwotestasyon sa a. Tout moun sa yo w ap gade a, tout se moun ki ap pwoteste. Pa ba l yo bon mesye. Pa byen pale sou mesye. Pa ba l moun yo bon mesye. Nou kapab swiv, chè telespektatè, telespektatris Zoomaiti News, yon dimanch nou kapab di pnh la li menm li ap fete, yon dimanch nou kapab di ki se fèt pnh la, pandan se fèt pnh la sou tout teritwa nasyonal la men fòk nou di nan zile Lagonav se nètman diferan. Se nètman diferan pou zile Lagonav Se nètman diferan pou zile Lagonav Se nètman diferan pou zile Lagonav N ap eseye wè si nou te kab malgre nou wè polisye yo yo o dyapazon men sa pa anpeche nou menm Ayiti News N ap eseye fon. Fè yon ti eseye fè yon ti pwoche pou nou wè. Vwala vwala se patizan moun ki viktim nan yo di nou nou pa yap tire wòch pasi pala pa eseye pa eseye pa poko eseye apwoche. Yon ti konprann ou ou sitwayen pandan nèg yo al nan men kote t rele tou li cheve kamera a nèg yo yo kanpe sitwayen yo dil kouche an reyalite l kouche nèg yo kenbe l yo kraze l menm si l te fon zak si w se polisye pwoteje sèvi m pa kwè pou tap kraze sitwayen an non non nan yon sikonstans konsa. Men nan kisa nan kisa l te ye ki fè yo arive bat li jiskaske l mouri. Li pat anyen. Li pa t nan anyen, sèlman te gen yon dezòd ki t ap fèt nan rèy la, li te jis al kondi yon moun nan tounen, nèg yo kwaze avè l, yo di l kouche, l kouche, menm tan an nèg yo mache sou li a bòt, yo menm pete gòje l, epi san l ap vomi, jiskaprezan misye mouri, nèg yo pa t sipoze fè sa konsa. Se kilè l mouri menm? Kilè l mouri? Kilè l mouri a? Se jodi a nou pran nouvèl sa a, yè l te nan lopital Wesleyèn nan la, Yo te, yo te. Yo la yap mache kenbe kabrit moun nan saga lè yap vòlè yo al manje kochon yap fè w peye poukisa sa fèt poukisa menm avoka yap bat nan zile a sa sa vle di sa sa vle di menm si nèg la te fon zak depi ou fin di l kouche li admèt li kouche devan w wap minote l se fèmen wap fèmen l wal mete l yon kote pou l reflechi. Wap mele reflechi apre sa sakap fèt la pou fèt ou kenbe yon sitwayen kouw krazel si ou pa jwenn li nan vòlè ou ee menm sil te touye moun depil gentan nan men leta li nan menn nèt em pa kwè pou yo ta fèl sa. Vwala zanmi telespektatè Zoom Haïti News yo, jan nap tandel la se konsa sa ye, tout se patizan viktim nan, tout moun sa yo ki tap pale a se patizan viktim nan e yo menm ki ap bay pwendvi yo. Gon kouri e. Chè telespektatè, telespektatris Zoom Haïti News yo, nou an dirèk depi nan vil de Lansagalè nan kad mouvman pwotestasyon sa a k ap fèt kote gen yon. Altèkasyon antre yon sitwayen e brigadye lameri yo e melanje ansanm avèk polisye nan yon vèy ki twouve li nan zòn Twou Lijèn ki se katriyèm seksyon. Men èske ou kapab raple nou moun ki mouri a kòman l rele? Vwala, men moun nan li menm ki te pran, ki te nan altèkasyon ak ajan brigadye lameri yo, ajan brigadye. de la meri epi yon ajan polisye yo rive bat li jiskaske li tal pran swen li tal kouche sou kabann lopital Wesleyèn ebyen pandan li tal kouche sou kabann Wesleyèn yo te vin transfere li nan zòn Pyè Payen pandan yo te transfere li nan zòn Pyè Payen ebyen li ta pral rann dènye soupe li ta pral rann dènye soupe li. Wap wè, ou kapab wè yon jèn gason ki avèk wòch nan men, wòch nan men epi li foure sandal li nan yon sèl ponyèt. Ou kapab remake atè a ki gen anpil wòch, ou kapab remake atè a ki gen anpil wòch, ou kapab remake ajan, ou kapab remake ajan polisye la, chè telespektatè, telespektatris, ou. Haïti News yo, ou kapab remake yo ki anba a, ajan polisye yo ki anba a, kote popilasyon an ap tire anpil kout wòch, popilasyon an kap tire anpil kout wòch sou polisye yo. Ou kapab remake anpil wòch, yap bwote wòch. Y ap bwote wòch pandan lapolis ap tire katouch, ebyen yo menm yo ap bwote anpil wòch, y ap bwote anpil wòch, y ap pwovoke polisye yo, ou kapab remake sa, patizan viktim nan ki vrèman ap pwovoke polisye yo, ou kapab remake sa chè telespektatè, telespektatris ZoomHaitiNews. Ou kapab remake sa chè telespektatè, nou menm lè nou konnen pwoblèm entènèt la li vrèman ap bat nou, pwoblèm entènèt la chè telespektatè Zoom Haïti News yo ki vrèman vrèman vrèman ap bat nou, koneksyon an ki vrèman pa bon, pwoblèm entènèt, pwoblèm entènèt la ki vrèman ap bat nou, nou tap eseye wè si nou ta fon ti rive bò kote otorite polisyè yo, nou kapab di pandan. Policier yo yo menm yo ap fete jodi dimanche lan sou tout teritwa nasyonal la ebyen nou kapab di w pou polisye ki nan vil Ansagalè yo se vrèman diferan se vrèman yon veritab konba yon veritab konba yon veritab batay se vrèman yon veritab konba se vrèman yon veritab konba yon veritab batay. Yon veritab batay, yon veritab konba. Ou kapab remake barik Kawi a. Ou kapab remake sa, chè telespektatè Zoom Ayiti News. Yo alinye trè to. Chè telespektatè entènèt la ki vreman ap bat nou. Entènèt la ki vreman, vreman, vreman ap bat nou. Nou t ap eseye wè kòman nou te kapab rive bò kote polisye yo, men nou pa kapab rive. Nou pa kapab rive. Nou pa kapab rive. Chè telespektatè Zoom Haïti News, n ap eseye wè si nou ta, nou wè gen kouri toujou, gen kouri, ou kapab remake anpil kouri, anpil kouri, gaz la rebay ankò, anpil kouri, anpil kouri, anpil kouri. Anpil kouri. Anpil kouri chè telespektatè Zoom Haïti News. Anpil kouri. Zoomaiti News nou an dirèk nan vil Ansagalè nan jodi dimanch lan ki se 12 jwen 2022 a fòk nou diw popilasyon an li menm ki Ou kapab remake sa, polisye yo ki te deyò a, ki t ap repouse moun, polisye yo ki popilasyon an, polisye yo ki t ap repouse popilasyon an, men polisye yo vin lese lari a, yo antre, yo antre anndan komisarya a. Men moun kap tire wòch yo kap eseye jwe tout kote pou yo kapab wè kòman. Anpil katouch, anpil katouch, anpil katouch kap tire, anpil katouch ap tire, anpil katouch kap tire nan moman nap pale ansanm avèk ou la. Yo pa konn sa w gen frèt ou. Nou pa bezwen yo. Wi, si yo renmen fanm lan, y a sou frèt. Yo wè bèl bouda medam yo. Yo renmen fanm lan kou l minui. Y antre y an bat mari fanm nan, y an pran fanm nan y an fè kadejak. Nou pa bezwen brigad sa yo. Men nan ki kad nan mobilizasyon sa a, nan ki kad nou fè l? Nan ki kad nou fè l? Se yon ti jèn nou gen k al nan vèy. Wè ti jèn nan al nan vèy yon wòch tire. Yo pran ti jèn nan, yo bat li, yo ba l kout bay anba kou, yo kase kou l. Ou konprann? Wi, li pran li te pran ti san. Anba kou, kounye a yo li mouri lopital. Kounye a paran mand, nou menm, nou menm popilasyon an, nou mande revandikasyon. Wi pou ti jèn sa. Revandikasyon pou ti jèn sa. Men ki, men ki kote l mouri? Li pou Pyè Payèl yo lopital la. Lopital li. Nou mande fòsi mwen menm mwen pa viv isi mwen ke timoun di nou mande revandikasyon pou jan de bagay sa pa repete la gonab paske la gonab son zòn apè li pat konn gen bagay sa yo ok epa Israël soti nan brigad sa yo nan brigad sa yo nou pa bezwen nou pa bezwen brigad sa yo. Rantre lakay ou a minwi al kase kay ou se lè an nimewo 1 Johnny an nimewo wouyy polisye Jimmy vòlè vòlè zanmi Vwala chè telespektatè ou kapab remake dife a ou Chè telespektatè Zoom Haïti News yo nou an dirèk depi nan vil de Lansagalè nan kad mouvman sa a k ap fèt jounen jodi a la. Nan kad mouvman sa a li menm ki ap fèt jounen jodi a la a, kote dife, dife tribò pa bò, dife tout kote. Ou kapab remake, chè telespektatè, telespektris Zoomayiti News, dife tout kote. Bagay la si tèlman yon ti jan myèl, nou pa kapab pwoche twòp, nou pa kapab pwoche twòp. Zoom Haïti News Zoom Haïti News Zoom Haïti News Yon devan plas nou kapab di ki konpletman vid, yon jen, yon genyen, yon jen ki talen nan yon vey,